Se yon konferans de près ke nou pral bay sou kesyon sekirite. Men sepandan, nou t ap pale de mwayen Leta ki pou bay sekirite a, jan l ap gaspiye. E se poutèt sa, o depa, nan miz an kontèks la, nou pral pale de 2 twit ke nou te fè soti pandan wikèn nan. ki pale de kontra ke leta ap siyen avèk lè lobiyis Ozetazini, nou gen 2 ke nou fè soti, se yonn ki denonse yon kontra ki siyen le 7 fevriye 2022, tankou jou la a, anbasadè Khushid siyen avèk firm yo rele lad, Latin American Advisory Group, e yonn ki te siyen. Nou pale de kòb sa yo kap gaspiye paske nou gon gwo rapò ankèt ke nou fè sou kòb Washington yo, nou te pale sa deja, nou te di gen anpil kòb kap gaspiye, 4 milyon dola. Rapò a li pare, nap prezante l a la près jedi, okontrè m tou envite nou e mèkredi nap voye l bay sena a e bay koudèkont lan. Pou nou montre gaspiyaj k ap fèt nan kesyon anbasad Dayiti a Washington. Men nou te pran 2 de ti kontra sa yo sèlman nou pran, se pou nou te montre kòman kòb leta a te ka itilize pou kesyon sekirite an Ayiti, pandan se tan gen anpil kòb k ap gaspiye pou lave figi gouvènman an. Alò maten an, anbasadè Khuchid nan yon radyo te pale e se kòmsi nou menm nou pa t gen dwa kòm. Lopozisyon demokratik pale de sa leta ap fè ak kòb peyi a. N ap di ke nan tout peyi, opozisyon demokratik la li ka gen ladan l opozisyon palmantè oubyen opozisyon pati politik yo ki pa nan palman men k ap fè opozisyon oubyen de sitwayen ki di ke yo pa dakò a sa gouvènman ap fè. Wòl opozisyon an se denonse e pwopoze dè altènativ. Nou menm sa nou fè, nou denonse sa k ap fèt yo, kòb leta k ap gaspiye a, kòm lidè de pati politik e an menm tan nou pwopoze plan de sekirite. E nou di li pa nesesè pou n senatè pou n fè yon opozisyon konstriktiv. pou n fè travay nou, nenpòt ki sitwayen ka fè travay li. Poukisa nou denonse ak kontra sa yo ki siyen ant anbasadè Bocchit e fim sa yo? Premyèman, n ap di, selon konstitisyon ayisyèn nan, atik 200.4, tou kontra a karaktè finansye k ap fèt nan Leta a, fò l gen avi Kou dè kont. Kontra sa yo, yo siyen senpleman 2 moun, anbasadè Rothschild avèk fim yo, epi pou 2 gwo montan, 25 mil dola ameriken pa mwa ki ale pou 300 mil dola pou Latin American Advisory Group e 200 mil dola pou Luis Alemán ki la pou 8 mwa. Nou di kontra sa yo, yo ilegal, yo enkonstitisyonèl, paske anbasadè Rothschild met tèt li nan sitiyasyon ke yo pral mande l kont. E depi septanm nou te dil sa li pa gen dwa siyen kontra sa yo paske li pa gen kalite e sil pa gen kalite fòk kou dè kont ta avalize kontra yo. La dezyèm choz kontra sa yo se dè detournement de fon. Lotrejou nou menm jounalis nou te wè sa ministè afè etranjè fè yon nòt soti li di ke tout paspò Washington yo dwe voye demand yo an Ayiti e kòb la yo dwe voyel ale nan DGI. Paske nou te denonse ke kòb sa a son kòb taks ke l ye, ke yo pa ka itilize l laba konsa. Pandan ke Ministè Afè Etranjè fin fè nòt sa a pou l di ke kòb sa a pwale nan DGI, ebyen gen yon kontra ki siyen e Anbasadè a di yo pwal peye nèg la nan pò Washington nan. Mwen kwè ke depi 1979, Lè FMI li menm te siyen kontra gouvènman an, te gen sa yo rele lekont inik. Pa gen kòb k ap rantre nan Leta si se pa nan trezò l ale. L ap resoti anndan bidjè a. On moun pa ka pran on taks sou on moun pou ke kòb sa a l itilize l dirèkteman li menm anndan on pwojè. Se detournement de fonds. E se poutèt sa mwen pwal voye rapò konplè a bay Sena a e bay Kou dè Kont paske jodi a men sa k rive wi. Fò nou konprann sa wi. Sistèm sa a ke nou tap denonse a la a, se li ke Ariel Henry ap reprann. Paske se de kontra ke mwen te denonse ki te siyen avèk Mercury pou 25 dola, mil dola ameriken le mwa. Jovenel mouri, yo ranplase Mercury pa Latin American Advisory Group. Sa vle di ke jodi a, yo kontinye menm sistèm lan, ap depanse kòb dyaspora bay pou paspò, yo pa ka ba l paspò, y ap gaspiye kòb yo, alò ke jisteman, nou gen an Ayiti kesyon ensekirite a, ke tout moun ap mande blan kòb, alò ke nou gen kòb ki la a. Donk mwen panse ke jodi a, li enpòtan pou nou sinyale a piblik la, a jounalis ki la yo, poukisa ke kontra sa yo anbasadè a pa ka siyen l. Li poko janm rann kont de sa, men se li, li sèl k ap reponn devan tribinal lè ke moman opòten an li prezante, paske li konnen, kòm moun mwen te konnen nan INAGE, li konnen règ yo e l konnen ke l pa ka siyen kontra sa yo jan l ap siyen yo. Nou pa kont kesyon lobbying, paske kesyon lobbying yon peyi ka itilize pa egzanp lobbyis pou yon grann koz ke popilasyon nan difikilte. Pa egzanp, pou tps Ozetazini, pou kesyon de lwa wou, pou kesyon de Ayisyen y ap maltrete laba a ki rive, oye, pou les immigrants, nou ka pran lobbyis ki pou pale ak Kongrè a pou konnen ke yo pa ka maltrete Ayisyen yo, yo oblije respekte lwa yo. Nou ka fè lobbyis pou sa. Men ou pa ka fè lobbyis kounye a pou lave figi gouvènman. Ki sa k ka lave figi Ariel lè nèg yo sispèk Ariel? Hein? Èske se lobbyis ki ka ekri atik pou li nan Maniera? Oubyen Ariel ki pou reponn devan jij la? Sa k pi senp lan se reponn devan jij la. Ou pa genyen pou ap peye pou yo lave figi Ariel pandan ke li nan tout skandal sa yo. Se yon jij ki ka di èske l antò ou pa antò. Yon peyi kote premye minis Ariel gen nan men on plan de sekirite e plan de sekirite sa a nou bezwen anviwon 50 milyon de goud pou transfòme dizon swat team an inite anti gang oubyen pou mete yon inite anti gang sou pye eske l pa tap pi bon olye ke mwen peye Damienn Merlo tout moun konnen Merlo se yon ansyen anplwaye isi e ki tap travay isi, ki te derape a 2 mil dola, 3 mil dola. Jodi a w ap peye l 25 mil dola ameriken pa mwa pou lave figi gouvènman, alò ke inite lapolis la, li bezwen kòb pou nou mete sou pye yon inite anti gang ki pou jisteman fè fas a kesyon ensekirite. W ap bay Chris Alimán 200 mil dola ameriken. Donk mwen panse ke jodi a, pou lave figi gouvènman an, sa k ta pi bon, se mete inite sa a sou pye e pèmèt ke jodi a moun ka ale Kafou, moun ka pase Matisan an tout sekirite, ki ka pèmèt ke yo pa vyole moun. Paske kounye a nèg yo vyole ni gason, ni fi wi. Sa ka pèmèt ke yo pa asasine moun. Yo pa fè kadejak? Gen 5 depateman ki bloke la. Eske l pa tap pi bon jodi a ke kòb sa a li rantre nan trezò la? Yo afekte l nan bidjè remanye a sou kesyon lapolis. Yo monte yon inite anti gang e lè sa a ta gen sekirite omwen nan zòn sa yo e pi bèl fason pou lave figi gouvènman an se lè gouvènman an ta di mwen te vini te gen ensekirite jodi a gen sekirite. Mwen kwè ke se poutèt sa jodi a nou di, e son responsablite ke nou pran. Dayè nou te di l, anbasadè a t ap pale li di enfòmasyon yo te sou sit. Enfòmasyon yo, e anbasadè a pa t janm di ke enfòmasyon yo te sou sit. Se mwen k di an desanm, men kote mwen pran sous enfòmasyon pou m fè ankèt sou kesyon anbasad Dayiti a Washington. Mwen di gen plizyè milyon ki depanse, men kote m jwenn dokiman yo. Gon moun ki te rele m ki te di, èske se ou oblije pati pou al fè l nan anbasad la? Mwen di non. Paske sou sit yo rele FARA, hein, se Foreign Affairs Register Act, kote ke ou oblije. Anrejistre tout kontra ke w fè pou jisteman kesyon de lobbyist Ozetazini. Paske depi w ap travay jisteman pou yon lòt gouvènman etranje, yo oblije di w egzakteman kisa w fè. Dayè, ban m di nou yon bagay. Nou konnen ke nèg yo tèlman, anbasad Dayiti te tèlman pa vle pibliye bagay sou sit sa a, l al fè kontra avèk Mercury Angletè. L al fè kontra avèk yon firm ki an Frans. Paske an Ewòp se pa menm règ yo. An Ewòp, lè w ap pou yon firm lòbiyis, li pa nesesè pou w pibliye l sou sit la. Paske yo kontourne kesyon an. Si w an afè a Mercury Ozetazini, mande anbasadè a pou ki sa l al siyen a Mercury ki an Angletè. Se paske li vle kontwole, li vle kache kesyon yo, e jodi a yo dekouvri l, yo dekouvri non sèlman kòb k ap gaspiye, men yo dekouvri ke l ap siyen dè kontra ke l pa gen dwa. Ebyen, alò ke kòb sa a li menm, se kòb leta ayisyen. Kòb la se yon kòb paspò, se yon kòb taks wi. E depi se kòb leta ayisyen, se yon kòb piblik li ye. E depi se lajan piblik, nenpòt ki sitwayen ka pale de li wi depi w ap gaspiye l. Donk jodi a m ap di. ke pandan ke Ariel Henry li menm li anonse li di ke lap debloke matisan byento li te dil deja wi pandan se tan kòb ki nan peyi a kel te ka dispoze li pran yo lap siyen kontra pou lave figil alò ke li di ke lapolis la pwale libere matisan mwen pa konprann sa e se poutèt sa nou te di jodia atansyon. Si premye minis la di li pral libere Matisan mwen te dwe wè ke l pran kòb ke l mete nan swat team lan l fè l tounen yon init anti gang oubyen ke l moute sou pye yon lòt inite jan m te di nan plan an. Donk nou pap pran nan pyèj sa yo paske chak kou Ariel Henry bloke li vin ba w pawòl. Fò gen moun ki ka di Ariel Henry sa w ap di a li pa sa. Paske si w gen volonte pou rezoud pwoblèm ensekirite a se la w met mwayen. Ou pap mete mwayen nan Damian Berlo pou 25 mil dola ameriken. Ou pap met mwayen nan Louis Aleman. E jedi, n ap envite laprès an grann ponp, nou pral montre non sèlman rapò sou paspò kote konsila, konsil gen kòb nan men yo de paspò ke y ap itilize alò ke yo pa voye kòb yo Washington, nan montre rapò ke imigrasyon isi fèk mande revoke dè moun jisteman kap fè paspò pou etranje, en, donk Rothschild, anbasadè Rothschild te gen moun ladan l, e nou pral montre tout gagòt ki gen nan sa a, pandan ke yo pa ka pleye, yo pa ka peye anplwaye ki lòt bò kap travay pou imigrasyon yo lwen 12 mwa, yo pa ka pleye moun kap travay nan konsila yo, pandan se tan kòb sa a ap gaspiye, e. Kòb sa a tou nou bezwen l pou kesyon sekirite. Sou kesyon sekirite a, n ap remake ke lapolis gen sèten efò ke l ap fè. Men sa n ap di lapolis, nan zòn de nòdwa ki la depi jwen yo, ke se swa Matisan, ke se swa Vilaj de Dye, Keseswa tout anba lavil la, keseswa Bwa de Bouke, keseswa lòt zòn yo ki vè Kenskòf, se chèf de gang sa yo ki kenbe de teritwa, ki kontwole, ki fè ke jodi a moun pa ka sikile. Okontrè, se ogmante y ap ogmante, y ap voye nan lòt zòn. N ap di lapolis monte inite pou y ale nan zòn sa yo. Si w atake pwoblèm lan de fason kontoune, ou pap janm rezoud li. Nou konnen ke lapolis bezwen mwayen. E jodi a, lapolis la, li deside pou l aplike plan an. Li bezwen mwayen. Men gen yon konbinezon ki fè ke kòb la pa ka vin lapolis la. Polisye ki leve le maten an, ki nan machin ki pa blende a, li ekspoze, machin lan pa gen kòb pou gaz, Machin nan ap pran pàn gaz, machin nan ap pran lòt pàn, li menm l ap konbat ensekirite a, pandansetan kòb ap gaspiye. E se tout yon efò ke moun nan dyaspora yo fè pou yo fè paspò yo pou yo jwenn pyès, men an menm tan tou, yo kontribye aske ta gon kòb pou ke nou rezoud pwoblèm sa a pou yo ka vin nan peyi nou. Donk jodi a, n ap senpleman soulinye ke kesyon sekirite a, Ariel pap ka anyen si se nan demagoji sa li fè yo plizyè fwa e m pa kwè pèp ayisyen ka pran nan demagoji si yo bezwen sekirite il fo ke yo mete kòb la kote li a se pa Washington pou gaspiyel e nap di anbasad an Chine son jèn gason li li pa gen dwa siyen kontra sa yo depi septanm ou te di sa san aval kou dè kont paske lui sèl ora a reponn devan